Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou te anonse ou li yè, nou gen pou t vin pale de Site Solèy. Gabriel pèdi yon gwo jwè. Jwè sa a rele Ede. Ede m ta kapab di se youn nan gwo sòlda anpil nèg pè. Ede gen abitid fonksyone avèk M1. E yo menm gen abitid tou rele Ede snaypè. Sa vle di depi l vize w se bal tèt. Men ekoute, le 25 jwen 2021, jou sa a pral jwe kont ede. Anpil fwa gen atak pou kapab al deloje nèg yo ki nan pwojè, ebyen ede kote li poste a, li prè pou li repouse anpil jwen. Ede se youn nan sòlda, si gen yon vokabilè ou kapab. Atribye ak ede, Nou ta kapab di bowòm. Nou konn sa bowòm nan vle di. Sa vle di yon moun ki p ap repliye lè l ap batay. Yon sèl fason ede sa a repliye, se lè l pa sou sòl li. Men depi se sou sòl li l ye, li gen bal l ap batay, ebyen ede ap kanpe tennfas. Ede pral pèdi lavi l. Nan dat 25 jen an, gwo fòs sa a, m ta kapab di ki tonbe a, li afebli kan je pèp la ki kontwole pa Gabriel. Ya dè enfòmasyon ki fon kwa ke yo pran Ede vivan. Gen enfòmasyon ki di ke yo tire Ede. Men sa ki pi sur se ke Ede mouri. Ede t ap batay, Ede se youn nan gwo sòlda ki gen nan baz la, le fèt ke Ede tonbe, Sa dezarçonne m ta kapab di moral lòt Caïd ki bò kote l yo. Se sa k fè w wè, kan Gabriel la vin afebli nan batay la. Nan yerachizasyon baz sila, fò n di nou ke Ede jwe yon gwo wòl. Se yon gran gèrye, on dit ça, guerrier aguerri. Se yon nan nèg tou ki te kòmanse kite tèt de, tèt twa nan kesyon laj. Sa vle di misye ap batay lontan. Janm te pale nou de yerachizasyon baz la, Gabriel il fè la batay stratejik paske defwa l konn tante mete pye l atè, sòlda yo di non paske nou la nou kapab batay pou ou. Men depi w di baz sa pou nèg k ap mete kout bal, ou di dadi, ou di fat sèvèl, ou di ede. Men ede a m ta kapab di menm lè w tande dadi, ede a te reprezante yon gwo fòs. Yon fòs enkontounab nan baz sila men ede tonbe. Apre sa w ta kapab di Dadi vin genyen Fat Sèvèl. Vou konese listwa, Fat Sèvèl jwe pye l, li ale an Repiblik Dominikèn e dapre enfòmasyon nou genyen kounya li ta sanse rann ni nan peyi Chili. Se misye ki byen jwe. Ebyen, men kòman sa pase. Gabriel al atake. Dans la matinée du 25. Men ekoute, gon plan ki prepare pou retann Gabriel. Yo kite Gabriel moute, preske rive nan Boston. Alò, les soldats de Gabo! Ti Gabriel nan Brooklyn. E pandan nèg yo ap vanse pou rive nan Boston, genyen yon atak simultane ki fèt. G9 pral manyen. Gabriel fort! Ti watson atake! Ti watson nan pyè 6, li fè avans, li atake! Pandan ti watson atake, nèg Boston yo atake! Belekou atake! E il serait bruit que genyen lòt manm je 9 ki vini ki pote boure nan batay la! La! Pa gen le chwa. Gabriel ap pran frap. Gabriel ap pran kout bal. Si gen solda k tonbe, lot yo oblije kouri pou repliye antre nan baz. Men le w antre nan baz, se pa pral fasil paske dèyè do w genyen Ti Watson nan pyè 6 ki fè yon avans k ap foule w bal. Tèt chaje. Eske pou lenstan nou kapab di gen moun ki mouri? Ben wi. Genyen moun ki mouri. Men nou poko an mezi pou nou kapab ba w yon chif, menm apwoksimatif. Nou pral vini pi devan pou n denonse lanmò yon ti bebe dezan. Nèg yo rekipere m ta kapab di kèk zòn. Paske lefèt ke nèg sa yo fè atak sanglant sila a, ebyen enfòmasyon nou rive jwenn sè ke. Nèg je nèf yo pran Nò re. Gen yon zòn tou ki rele sou tè. Men genyen enfòmasyon ki tap sikile alò sou tè a se la Ede te ye. E on nous a fait croire egalman ke nèg yo pran yon bon pati nan pwojè a. Gen enfòmasyon ki fè kwè ke nèg yo ta prèske rive bò Sent Katrin. Bon, enfòmasyon sa nou pa rive konfime li men si se ta vre bon sa vle di nèg yo prèske antre nan Bab Gabriel. Kisak lakòz Gabriel pran frap sa. Nou pral vini avèk 2 rezon. Premyeman map ba nou yon konparezon foutbalistik. Lè genyen 2 ekip ki an rivalite, pa egzanp lè w pran Real Madrid Barcelone, lè Mourinho fèk vin nan Real Madrid, premye ti bagay Barcelone ba li 5 zero. M kwè li pran lòt kal. Men pandan lap pran kal la tou li menm, lap etidye plan Barcelone. Epi l rive yon lè, Mourinho tèlman metrize Barcelone nan, li menm bat Barcelone ak yon ekip rezèvist. Kounye a ann al nan konparezon mesye Boston e Belekou avèk nèg Gabriel yo. Gabriel fò souvan se li menm ki toujou atake. Nan dènye tan sa yo se li menm ki mete Site Solèy cho. Atansyon a nèg kap di ke mwen se avoka je nèf. M pa ka avoka bandi. Humm ditou pa. Lè Gabriel fè yon bagay ki pa bon m di l pa bon. Lè nèg je nèf yo fè yon bagay ki pa bon tou anba a m di l pa bon paske moun map defann yo se les opprime. Se moun yap touye maten midi swa yo ki pa gen ankenn rekou. Lè se Gabriel ki toujou atake finalman. Gen yon moun la kap etidye plan Gabriel la? E si gen yon moun, yon eleman enkontounabl nan batay la nan kan G9 lan, li pa lòt ke Isca. Isca li menm kontwole Belekou. Donk le fèt ke nèg yo vin konn strateji Gabriel se pote boure, ebyen yo ret tann li epi yo pran nan kou sa. Ou konprann? Yo pran misye nan kou sa. Fòk nou di ke. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou anpil zòn nèg yo mete dife, popilasyon an nan kouri, pandan tout lasware d'yèr, ebyen gen moun ki pa konn kote pou yo met tèt yo. Gen moun ki kouri ale deyò ki kite pitit yo, gen moun ki kite mari yo, gen moun ki kouri kite madanm yo paske lè ou nan chan tir sa yo ou pa konn kisa pou fè. Alò se Bondye ki pwoteje w pa rapò ak yon bagay konsa. Atake Boston nan aprè midi e Boston kite nèg yo antre epi pote boure pral fèt. Men gen yon dezyèm bagay ki ka lakòz ke Gabriel m ta kapab di manch sa li pèdi l. Kisa l ye? Nou konnen Gabriel genyen yon pakèt sòlda ki sou Bèlè k ap goumen. Eske. Par le fait que nèg sa yo sou Bèlè ap goumen, yo pa ka jwenn ranfò. Men misye gen anpil nèg ki avèk li. Eske Gabriel an pann minisyon? Eske li pa gen ase zam? Oubyen eske strateji G9 te mete an plas la, li pa t kapab rive kontoune strateji sa dan limedya, se sa k fè yo mache sou Gabriel? Tande byen wi! Kounya la a, nou pral. Non kesyon mistik. Mistikman, eske Gabriel kòmanse afebli? Paske banm di nou, lè wap fè mistik, lè wap fè maji, lè wap fè malfektè, se pa chak jou maji ap mache. Epi pa bliye, kelkeswa nèg ki nan mistik, depi wap fè san koule, wap touye inosan, ebyen kanmenm, yon jou wap febli. Kesyon sa anpil moun ap poze paske gen yon seri de kafou anba a, imedyatman ke w travèse yo, zam bloke. Eske gen granmoun pase granmoun? Paske nan dènye batay kote tout klan je nèf te desann, lè sa 400 mawozo te vin goumen pou je nèf, avèk espwa ke yo tap antre nan je nèf, ebyen, lè nèg yo ap manyen, manyen Gabriel gon kote yo rive, zam yo bloke. Eske jounen jodi a la a, tout maji anvi vire do yo pou y ale? Sa se la grand kestyon. Anpil fwa lè Gabriel ap atake nèg yo, Gabriel genyen yon plan li mete a ekzekisyon. Sa vle di, nèg yo menm ki byen etidye plan sa a, ebyen jounen jodi a la a, yo vin avèk yon lòt plan tou pandan yo menm yo pral riposte e yon kontratak ki pral fè mal ak Gabriel. Paske gen anpil nèg nan baz la kap kriye pou Kwèli la paske yo pèdi yon Hero nan baz la ki se Ede. Nèg je nèf yo bloke anpil kote. Sa vle di tout espas ki kapab pèmèt ke oubyen perimèt ki bay aksè ak zòn Gabriel yo tout perimèt koupe. Paske gen yon alye. ki kapab pote boure vin nan batay la. Alye a se 400 mawozo. 400 mawozo li menm ki pase a laksyon jodi a nan Kwadèboukè, n ap vini pou n kapab ba w plis detay. Ebyen, èske te gen posiblite pou dotre sòlda vini an ranfò ak Gabriyèl? La a li te parèt vrèman difisil paske tout zòn yo te bloke. Pa egzanp, lè w pran wout nasyonal la, Lè w fin kite zòn asyeri bagay sa yo pou moute nan kafou Boston, zòn bloke. Genyen plizyè zòn ki gen var, zòn bloke. Sa vle di, nèg yo ta pral byen manyen Gabriel. Donk kounye a la sa ki pase a, li pral bay a reflechir. Oubyen eske nèg yo ap tou fon sèl pote boure pou yo fini avèk Gabriel? Sa se la grand kesyon. Men, la pwochèn fwa Gabriel ap atake. ebyen li ap atake avèk rezèv paske li wè advèsè la genyen plan pou li tou. Mwen deplore lanmò yon bebe, la photo circule sur les réseaux sociaux, se yon bebe de 2 ans, wap gade pou wè mesye gen yon katouch ki kraze sèvèl timoun nan, timoun sa m pa kwè li te nan gè non, yon bebe de 2 ans mesye. Sa k lakòz li mouri? Konfli ame. Sa se youn nan moun ki mouri bètman nan Site Solèy akòz batay sila a. Men pa bliye gen anpil lòt moun ki tonbe. Nou pral chache enfòmasyon pou n kapab vini avèk bilan pou ou, sòlda tonbe, popilasyon sivil, anpil nan moun yo tonbe e finalman, Kisa n ap fè? M toujou mande nou pou gen yon sese l fe. M pa kontante m ap bay enfòmasyon. Mwen denonse, mwen deplore e mwen mande pou nou kapab fè lapè. M pap fatige menm nan kesyon pou m mande pou nou fè lapè a, pou n sispann batay antre nou. Se dur lè w ap gade sitiyasyon an fas, men ekoute se Site Solèy, sa arive E lè se Site Solèy se pa leta k pral pran desizyon pou nou. Se nou menm k ap rete yon bon maten pou n di, Hum! Nou fè moun Site Solèy twòp abi. Nou batay antre nou twòp. An nou fè lapè. M ap sonje mwen sou Ti Ougan, Gabriyèl te konn ap fè bagay sa yo. Ti Ougan te konn gen yon seri de gwo sòlda. Gen anpil zòn pa egzanp lè nèg yo pase yo fon flo bal, ti ougan pa menm okipe yo paske sa Gabriel konn ap fè pat ka fè yo sou ti ougan menm lèl konn rete anba lap file bal bay nèg yo wi men ti ougan konn di non men gon seri de sòlda ageri alepòk ebyen nèg yo te just pat antre nan batay la epi bon lè misye wè sa li poze men jounen jodi a la ebyen panse ke Gabriel pral reflechi un peu paske l'adversaire li pa yon banann mi e sa ki pi enpòtan se ke anpil moun estime ke si Gabriel pa atake fò souvan ebyen nèg yo yo kapab poze yo e menm fè site a frèt. Men jan bagay la ye la, kote Gabriel pèdi jwè sa la ki enpòtan an ebyen ce sera peut-être une bataille jusqu'à la dernière goutte de sang ça va se jouer. Nan yon gè oubyen nan yon match foutbòl, yon dèbi, toujou atann ou aske pou genyen defèt. Se pa tout tan w ap fè viktwa. Sa a, li trè sevè. Le revers inflige aux hommes de Gabriel. Men, fò m di nou byen jounen jodi a la a, se pa yon kesyon de Boston touye nèg pou Gabriel, Gabriel touye nèg pou Boston, men li yon kestyon de popilasyon an k ap mouri. Moun yo kap manje bal nan site soley. Leta a pa janm ka di anyen. Fok nou fon bagay mesye. Paske si non ebyen ke n mande tout moun nan site a kite zon yo. Epi nou menm na kontinye goumen na kraze site a net. Se sak pou fet. Paske m wè nou youn pap kite pou lòt. Epi m ap voye yon ti mesaj bay mesye ki gen zam nan men yo. Anpil nan nou tande. Aktyèlman la m konnen anpil nan nou branche avèk telefòn nou nan men nou. Sa ki nan katye Boston. Sa ki nan anpil lòt blòk. Nan belekou. Nan bouklin. Ap tande. Lè m kritike Gabriel. pou sa l fè. Boston kontan. Belekou kontan. Lòt zòn ki avèk Boston ak Belekou yo kontan. Men, lè m kritike nou pou sa nou fè ki pa bon tou, fòk nou kontan. Lè m kritike nou, Gabriel kontan, nèg li yo kontan. Men lè mwen, Manmni, denonse sa l fè ki pa bon, fòk li kontan tou paske m toujou di nou ke mwen menm m pa nan fòs kote. M pa gen okenn pwoblèm avè nou men m just. pa renmen sa nap fè a. Nou ka ap batay se vre, men popilasyon an nou pa ka ap matirize l konsa nan Site Solèy. Nou konnen m la e map toujou la pou m defann sila yo ki pi mal. Mèsi bokou la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit.